Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre laka ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon nou konnen vwa pa fin tro bon men nap fè yon maksimòm efò pou ke tout ay mye pou nou kapab tande vwa sa yon lòt manyè. Alò, mwen gen yon ti konsèy pou chak grenn moun kap tande chanèl la. Lè ou ap fè efò nan lavi, depi ou mete nan tèt ou wap fè efò, fòk ou pa pè reyisit la tou. Si ou pa pè echèk, fòk ou pa pè reyisit lan. Sa vle di kisa? Lè pèfeksyon an ap avanse vin jwenn ou, ou pa sipoze fè bak. Fè bak nan sans ke ou pè kritik, ou pè avanse, ou dwe pafè. Totalman, ekoute, yn tit kesyon, kiyès apre Papa Bondye nan syèl la ki pafè? Pèsòn dotr! Ebyen, sa ta vle di ke fòk ou pa pè. Si w wè siksè ap vin jwenn ou, pa rale bak paske yo di souvan ke lavi li pa souri de fwa oubyen siksè li pa souri de fwa bay moun. Se imedyatman ke li souri ou dwe. atrape li. Se yon ti konsèy pou nou kap fè anpil efò paske je sè ke vous êtes des gens blindés. Mwen te fè yon emisyon sou yon pèsonaj nan vil Okap ki li menm kanpe devan nèg po wouj pou di yo li pa vle wè yo, li antre nan manman yo, li di yo ekoute se nou menm ki kill Jovenel Moïse e depi lè sa a misye vin yon superstar. Yon superstar a travè lè rezo sosyo. Jès sa a sitwayen sa a fè a mwen m panse ke se yon jès ki merite anpil rekonpans. Eske nou panse nenpòt moun ka fè jès sa a? Humm. Moun ki kapab fè jès sa a se moun tankou nou menm yo, mwen menm, ou menm, lòt yo. Men nèg k ap fè politik yo, nèg nan sektè prive yo, nèg ki toujou kanpe pou anpeche peyi sa a vanse, ki mare sosis yo ak blan an, blan an konn tout zafè yo, yo pap ka fè sa. Men se nou menm ki pa gen viza ameriken, se nou menm ki pa gen madanm ak pitit nou nan peyi blan an ki kapab fè sa. Depi lè misye fin fè sa, mwen santi nan misye yon nèg ki gen san. Ayisyen kap koule nan venn ni tout bon vre paske kounya la se moun ki pi mal yo ki vreman gen san ayisyen kap koule nan venn yo depi ou te gentan antre nan chimen politik ebyen yo pran kontwòl ou gen bagay ou pap ka di e ou wè revolisyon nap pale a se modèl moun sa yo ka fè revolisyon misye fin fè sa a ebyen fòn di ke kounya gen yon nouvo slogan men m pa konnen kisa sa vle di asalòs. Edo Zeni Edo Zeni se yon nèg de koulè wouj men ki pa vle wè blan tou paske misye konnen ki sa blan mete nou blan konplis nan mete nou nan sa n ye a blan itilize menm nou menm nan pou batay kont nou menm paske nou se konze blan toujou ap chache lè bagay yo pa bon pou l antre dènyeman Evans Paul lanse yon mesaj men m wè se kòmsi mesaj la pa rive sou pèsòn lè l di ke Sispann batay antre nou, sispann asasine pwòp frè nou, sispann fè vye bagay sa yo pou blan sispann foure bouch nan koze nou. Si nou tap mache byen, si n te prè pou n dyaloge, lè gon seri de pwoblèm ki rive, pou nou mete tèt nou ansanm pou n vanse, modèl blan sa yo m wè la a, yo pa tap ka foure bouch nan koze nou, yo pa tap ka fè modèl enjerans sa yo. Men, kòm nou pa ka antann nou. Yo fè enjerans! Ebyen fò n di ke Edo, misye gen yon radyo nan Jakmèl, ansyen senatè Sidèst, li rele Asalòs. Ebyen li felisite misye e li bay misye yon prim de 50 mil goud pou kouraj li, pou dinyite misye genyen, pou sans patriyotism misye genyen lakay li. Ben ekoute, il a appelé le type e misye di Asalòs konsa, nenpòt lè w wè blan yo ankò, antre nan manman yo. An n tande. Koman sa te ye? E frè pam kijan ye m salye w wi. Nou anfom wi ekdo rese ti kèk ki tonè go boy e sou pwal fè renaissance kèk ki tonè go boy son reyèl plezi pou mwen jodi a pou m nan lakou jakmèl kòm dabitid m toujou ale nan vil la men m pa gon abitid pale nan radyo jakmèl jodi a la son plezi pou mwen pou m rankontre w ansyen senatè nou se nèg lakay nou Anfòm Ayisyen parèy nou. Kisa kisa ki pouse w lè w di blan an e go go go kisa? Go out. Go out. Bon pwoblèm ke sa ki ki ravaje kèm lèm lèm te di blan sa lè map gade ke nou gen 5 pwezidan an ayiti ke ki asasinen nan menm domèn nou la a epi nou genyen etazini ki ki ki swadizan di ke ke li menm se papa nou nan sans epi wap gade pwezidan asasinen nan sans sa kote pa gen okenn dezòd ki ka fèt nan karayib la san ke ameriken pa okouran de sa m wè yap vin fè sanblan ke yo menm se inosan nan antèman mwen menm sa te fèm nève kem te oblije di yo demaske yo la paske yo pa reprezantan anyen la yo pa gen oken pwojè pou nou e mpa vle wè yo pou yo demaske yo devan nou se pou rezon sa ki fèm di yo retire yo devan nou paske prezidan an sa fèm anpil mal pou prezidan mouri nan fason sa mpa swete misye mouri nan fason sa e pa sam te vle. Wi bon nou tout e pa sa nou te vle sa nap diskite la men Men kijan okap ye kounye an la maten an ou okap oubyen ou gintan desann ou boy. Non mwen m zokap m rete m rete tou pre èpòt la la m kote rele site blue dè do legiz tabènak la lèw pase bò moniman w antre la e mwen okap maten okap te leve frèt okap tout moun te sou dout yo pat vle di pran lari yo tap swiv timidman moun yap soti pa grenn yap swiv ou konnen lari a te bloke men aswè a la moun yo tou jan pridan moun yo pa soti kenpòt jan paske vil la ou tou jan frajil nan moman. Di nou non, nou wè, nou wè, e te gen yon responsab ki te pran w, ki te deplase avè w. Finalman, èske e ou fè pati de sosyete sivil Okap oubyen ou fè pati de òganizasyon ki, ki, ki genyen nan, nan zòn Okap lan? E y ap pale avè nou menm? Wi, wi. Wi, m fè pati de òganizasyon yon bòy ki se MSJAB, m gen ekip mwen òganizasyon ki se JBL Chèn Mònye lan lit. Mwen menm m rete site Louis la m gen kay, m marye m gen timoun, m toujou fè reyinyon, m se yon nan moun ki te nan ekip kanpay Marie Dieudonne Nima a, Sòm Gade lè Lavens ki se te bon zanmi m malgre l fin senatè bon li vin oblije ap rele m lè li pa gen pwojè pou mwen, m se te yon nan moun tou ki te responsab kanpay Maricel Monpremier lè l te kandida nan dezyèm tou anfas a Moïse Jean Charles, men pafwa w konnen nan depatman yo lè ou se yon lidè w ap batay nan komin nan depi w fin batay pou moun nan e vin rive nan yon nivo. Bon li vin take care men li pa gen twòp grann choz pou paske li menm pwojè l se lè l fin genyen l ap take care men l pap met ou nan yon pòs vrèman vre paske l ap bezwen w ankò si l met ou yon kote ou soude yon kote lè l bezwen l pap jwenn sèvis ou paske w ap gran nèg se pwovèb ayisyen sa vin fè ke yon ti jan w ap gade la tankou gen anpil moun ki pase se pa yon seri yo ok e di jan e te genyen e kèk polisye ayisyen e etranje. M pap anyen M poko janm pè M pap janm pè M poko janm pè E si gen moun Gen de moun m pap lonmen non yo la men ki ka rive pou yo wè w De nèg ki te depite yo bo De nèg si ta jwenn yo Y ap di w kèk se pa nèg ki janm pè moun E m ap di w sa m ap di w la devan je w Ebyen menm si yo ta mennen m nan syèl. Eben monchè jès sante eroyik e m panse ke tout pèp ayisyen e konprann sa w t ap di a e nou menm nan nou menm nan Alo Senatè e nou desann chapo nou paske jès lan li sinifikatif paske etranje yo te ebranle kanmenm donk monchè kouraj kenbe la. Gade, patwon. Wi. E, sa e telefòn ou, pa vre? Wi, se telefòn mwen, li toujou disponib. Pa gen pwoblèm. M pa konn si w razè, si w pa razè, men m ap voye dimil dola demen maten pou ou, tande. Men pa gen pwoblèm. M ap mete l sou kont ou. Ou ka pran li sou kont ou? Pa moncash? Wi, èske ou ka pran l, paske gen moncash ki, ou ka pa rive, ou ka pa ka rive l. pou n mache men dan la men, mache nan dinyite. Jounen jodi a la a, ebyen blan an se gade l t ap gade, li t ap fè pwopozisyon, men l pa t ap egzòte. Konprene byen. Mèsi la fami, kòm toujou, an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de pataj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pouz ble an pou nou dir ke vous appréciez le travail. Pi aprè, kès kon di? A la pwochèn!